Reyinyon pou sa pou moun kap di se sa pou moun kap di pou mwen rele se se nou menm kal negosye e jamè o o gran jamè men tout prezidan yo la mande yo on fwa ni sila yo konn patisipe dayiti gwo mè mande yo aman mande yo m filo menm yon fwa si nou tal nan reyinyon pou apèl fon jezi sa pa sou nòmal Anplis de sa, nou menm kòm federasyon, nou pa ka vini de bagay ofisyèl. Nou menm pa nan enfòmasyon, gen de bagay se nan reyinyon pou n fè l. Nou rekonèt 5 mwa, 6 mwa, 10 mwa avan, nou pa t ka rankontre konsa. Kòm koulye a gen yon ti klè depi tou piti, n ap gade pou n kontinye travay e nou pwomèt nou n ap al fè reyinyon. toutan pou ke nou jwenn yon koyezyon ansanm pou nou omwen fè batay la avèk yo. E m panse gen vòlè pou m pa reponn la, men gen lè lè a ap rive, piske lè a ap rive, oh ok li poko, li poko, li poko ap rive, kounye a rès moun ki poko pale yo, e si m ta bliye yon bagay, m a di li pi devan. Dako. Konferans sa a ki fè. Ki sa k fè nou fè li jodi a? Se kazèk yo nan tout peyi a. Azèk yo nan toupatou nan peyi a. E avèk popilasyon k ap viv anndan seksyon kominal yo ki di Abraram, Jezi di Abraram, sètase! Se ke nou menm kòm Kazèk, se pa nou menm ki mete tèt nou la, kòm tout moun konnen, se peyi a, abitan yo, sitwayen anndan seksyon kominal yo ki te vote nou, ki pou reprezante yo nan kat kwen peyi a. Nou vin di kominote entènasyonal la kou nasyonal e pouvwa a an patikilye, yo maltrete peyizan yo twòp. Depi sou prezidan Preval Genyen yon ansanm de pwogramasyon ki fèt nan Fon Jesyon Kolektivite Teritoryal la. Daprè sa nou tande e daprè sa k ap pale toupatou nan peyi a, Fon Jesyon Kolektivite Teritoryal ki fòme, alò ki egziste depi an 1997, jounen jodi a Kazèk yo, majistra yo, asèk yo ap plenyen e n vin di peyizan yo fon sa a li lan men gwo mouche mesye yo rele gwo pòch yo. Fon sa a! Fon sa a! Fon sa a ki okazyone yon ansanm imilyasyon Imilyasyon sou tout teritwa a. Kote se nan fon jesyon sa a, kolektivite sa a, ki te fè seksyon kominal yo, nan fen dane, te konn jwenn lwaye, te konn jwenn fèt patwonal, te konn jwenn mwayen pou yo fè asenisman. pou peyizan yo kapab bwè soup lakay yo, ebyen fon sa a pou la premyè fwa depi an 2007 se pou la premyè fwa leta pa bay anyen a kolektivite a, eske nou menm kazèk yo nap aksepte sa yo? Mèsi. Ebyen. Nou menm, Kazèk yo, nou te dakò pou ke peyi a mache byen, nou te dakò pou nou akonpanye pouvwa ki sot pase a, se poutèt sa nou te siyen akò 11 septanm nan. Nou toujou prè pou ke nou dyaloge, yon dyalòg k ap mennen bon jan eleksyon. Yon dyalòg k ap mennen, k ap vin yon byennèt pou tout nasyon an. Yon dyalòg k ap mennen de reyalizasyon, de pwogrè anndan seksyon kominal yo. Fenaka ak Kazèk yo tou prè pou ke nou akonpanye pouvwa a nan. Dyalòg sa a, èske nou dakò l konsa? Kisa, kisa n ap di? Nou di, nou vin di la klè wi, trè byen. Nan peyi sa a, fòk kabrit sispann trennen bèf. Nou di, fas a move trètman pouvwa a, Bay seksyon kominal yo. Seksyon kominal yo genyen reprezantan yo ki soti nan eleksyon. Azèk, kazèk, majistra yo, delege de vil yo. Ebyen, si pouvwa a pa pran responsablite l. Pou l trete seksyon kominal yo byen, pou yo rekonèt seksyon kominal yo se yon mòso nan peyi an, se yo k konstitye peyi an, ebyen kabrit pral sispann trennen bèf. Seksyon kominal yo ak tout antite yo, ak tout peyizan yo, nou pral met tèt ansanm tout bon vre pou grenn 5 Ki rete lon koridò sispann trennen nou nan move lapa, sispann trennen nou nan labou, ebyen nou di nou pral kontinye konjige fòs nou nan eleksyon k pral vin la pou n pran pouvwa a. Li te fè yon adrès a la nasyon, li te di li pral bay chak seksyon kominal yon milyon de goud pou fè yon pwojè ki ap reflete aspirasyon moun k ap viv anndan seksyon kominal yo. Nou mande PM Ariel Henry Pou Kelly pran responsablite l fas a nasyon an ankò yn fwa pou l mete sou kont pou l mete sou kont chak seksyon kominal 1 milyon de goud yo pou y al fè travay anndan seksyon kominal yo. Ebyen, nou pa vin bay presyon. Nou se de responsab. Nou pa vin voye moute sou pèsonn, men nou sèlman mande yo pran responsablite yo pou yo fè travay alò pou yo akonpanye peyizan yo pou seksyon kominal yo ka mache kòmsadwa. Alò kesyon Patrick Braillevert a Patrick Boisvert se minis finans. La lwa, lwa ki kreye fon jesyon kolektivite a, li di fon jesyon kolektivite a, se ministè de l'interyè ki jere li, men nou resevwa yon dezyèm sinyati nan ministè finans. Men depi plis pase 5 mwa la, se ministè finans sèlman, daprè tout sa moun di gwo ponyètman, aji inilateralman ki kenbe fon an ke ki fè tout kolektivite a ap maltrete gon movèz tretans ki fèt pou kolektivite a. M ap di pou tout moun e m ap di pou laprès, kesyon kolektivite se yon pouvwa pèmanan. Manda kolektivite a se yon pouvwa pèmanan. Map di pou nou tout kenbe sa yn fwa ankò pou se jan de pou se jan de de kesyon pa vin sou tab la. Sou kesyon kolektivite teritoryal, se yon pou nan 3 pouvwa ekzekitif ki ekziste yo nan peyi a, Li rele seksyon kominal ki se ki se yon administra ki k ap jere administrasyon. Li genyen dezyèmman meri yo k ap jere administrasyon se administratè yo rele moun sa yo. Li genyen palè nasyonal ki nan nan nan nan pouvwa eli yo se yo e yo twa pouvwa sa yo k ap k ap jere kesyon administrasyon nan peyi a. E pou Meri yo, pou Kazèk yo, pa gen manda fini. Se eleksyon ki pou fèt, ki pou ranplase yo, paske gen yon bagay ki alò tout moun tande li, ou pa tande l? Se eli ki ranplase e! Se eli ki ranplase e! Se yon pouvwa! Se pa yon grenn nèg! Se pa yon grenn, se pa yon grenn mouche fanm, madam fanm, Se pa yon grenn mouche gason ki leve yon bon maten ki met yon moun kazèk. Se popilasyon an k ba l manda, reta pou eleksyon rive fèt, nou menm majistra, nou menm kazèk, nou pa rekonèt li, kisa n ap fè, n ap tann eleksyon pou nou retounen nan pouvwa a menm jan soit toute traitance en fait parce que ces populations l'ont géré. Merci. Mwen ye Margareth, m se kazèk Leyogan, dezyèm seksyon Petite Rivière, Leyogan. Revandikasyon nou an se kisa? Nou mande pou yo peye nou paske nou gen 25 mwa la yo pa peye nou. Yo konn ba nou fon, yo konn ba nou yon ti monnen chak ane pou nou ka fè yon ti jès avèk moun nan seksyon kominal nou, nou pa jwenn ni e nou pa ka mache nan seksyon kominal yo paske se zye seksyon moun nan seksyon kominal yo nou ye. Tout seksyon kominal yo se sou nou y ap gade. Nou pa gen anyen nou ka fè avè yo. Nou sanse prèske mawon nan seksyon kominal yo. Paske tout jounen y ap vin frape pòt nou, nou pa ka regle anyen pou moun yo. Nou pa ka fè anyen. Sitou lè lapui tonbe, gen kote menm yon tou rat, menm yon tou, yon tou rat nou pa ka bouche. Nou pa ka bouche, nou pa ka fè anyen, nou di ase, nou pa kapab ankò. Paske prèske tout kazèk yo sanse kite seksyon kominal yo koz de presyon popilasyon an, nou pa kapab ankò. Nan ane avan, nan ane avan, bagay yo pat konsa. Bagay yo pat konsa, se depi fon yo yo pran fon yo vire la, nou pa janm jwenn anyen ankò, nou pa jwenn anyen. Yo konn ba nou di yon 50 mil goud pou nou pou nou jere seksyon kominal yo pa ane, yo pa ba nou, nou dwe 4 an, yo dwe nou yo dwe nou 4 an lwaye, nou sanse deyò, nou pa gen biwo, nou pa gen biwo, nou sanse deyò, nou pa ka fonksyone. Kote eske nou ale? Nou adrese nou avèk avèk avèk Minis Kitèl, avèk bravè ki pran ki vire fon kolektivite a, nou adrese nou avèk avèk gwo wo konsène yo, Ministè Enteryè, pou yo pou yo pou yo pou yo pou yo vire bagay la jan l te ye a, pou yo tounen bagay yo nan plas li jan l te ye a, paske nou pa kapab ankò nan seksyon kominal yo nou menm. Nou gen lwaye ke yo pa janm peye nenpòt kat ane, nou genyen 1 milyon de goud ke Premye Minis la te pwomèt li pa janm bay li. Epi peyizan yo menm konnen ke kazèk yo gen bagay nan men yo, epi pou otan nou pa gen anyen nan men nou, seksyon yo sal, yo pa aseni, seksyon yo rete tou sal, fatra, epi bagay ki pi tris la, nou gen yon fon ki gen yon dekrè ki te soti fon an, epi yon nòt, yon nèg parèt kòm yon toudenkou retire fon an nan men nou, Ki vin rann ke patwonal se ladan, e ladan pou nou jwenn fèt patwonal nou pa ka jwenn fèt patwonal, e fèt patwonal la se kisa li ye? Se ladan pou lè w wè w ap fete yon legliz, yon sen anndan seksyon an, se la a peyizan an li menm li twouve l, li retwouve l, ki vin rann ke ou pa ka jwenn li. Sa map mande, map mande kòm ke se minis Bwavè ki te soti yon non, nap mande minis Bwavè se pou l retounen fon an nan plas li, pou seksyon kominal yo sispann soufri, pou popilasyon ki te vote nou yo, peyizan yo sispann soufri, se sa map mande. Mwen menm se Louis Kerline Michel, mwen se kazèk premye seksyon Varreux, komin Kwadèboukè. Nou se kazèk Dèlma. Premyè seksyon senmaten dèlma gon sèl komin nou vin la pou nou sèl seksyon nou vin la pou n di anmwe pou patrik bravè epi ansanm avèk doktè ariel ki pa rekonèt nou antanke eli yo pa janm peye nou nou gen 23 mwa yo pa peye nou nou pa jwenn asenisman nou gen 1 milyon de goud yo te pwomèt nou kote ke moun lan seksyon kominal yo soti pou yo manje nou. Antreprenan yo konnen kob sa a lan men nou. Yo pa ba, yo pa janm ba nou l. Nou vin la a pou n rele anmwe pou minis Bravè pou l retounen fon. Fon an lan plas li pase fon an se sèl rekou nou genyen lè nou ekri yon ti pwojè pou nou kapab fè yon bagay lan seksyon kominal nou pou peyizan yo ki te vote nou yo. Mwen menm, mwen mande pou Minis Bravè retounen fon an lan plas li, paske se rekou e sèl rekou nou genyen pou ke nou jwenn yon ti pwojè pou nou desèvi seksyon kominal nou yo. E nou menm ki pi pre popilasyon an, lekòl, lekòl peyizan yo, timoun yo pa kab peye la e lan biwo nou yo vini. Nou pa kab peye biwo, nou anfèmye kay moun yo lan men yo, y ap vin, yo di y ap vin dechouke nou lakay nou. Nou santi nou pa kapab ankò nou rele anmwe, anmwe pou Bravè, anmwe pou premye minis Ariel ki pa rekonèt nou antanke eli e pouvwa kazèk pa konn fini, pouvwa kazèk se eli ki ranplase eli.